Apre 7 fevriye, se pa responsablite politik yo sèlman n ap pran. N ap etabli sekirite nan peyi a de fason jeneral. Bandi yo pral nan prizon, popilasyon an l ap flannen nan lari. Apre ennan, sa vle di ke Jovenel Moïse, jan nou te di a, ou enkapab, ou enkonpetan, ou enpuisan, ou iresponsab. Donk sa vle di ke jodi a, Lè 7 fevriye pwal rive gen 2 I kap ajoute se ilegal, ilejitim. Lè a rive. Men opozisyon ki la a se opozisyon ki responsab. M pa premye moun ki pral anonse n jan l te pase nan lannuit 6 ou 7 jiyè jan nèg yo te touye Jovenel Moïse yo te krache sou vizaj li maltrete l epi imilye l devan lemonnantye. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun yon fwa ankò rete konekte rezo enfòmasyon an, li fè lè moman pou m pote pou nou tout dènye detay k ap soti nan enfòmasyon yo, rete la, men nouvèl la nan bon jan ti mamit, nou pral pale de dosye jistis ak enfòmasyon ki soti sou Jovenel Moïse. Ajans federal ameriken FBI arete nan Florid responsab konpayi CTU a, e nou tout moun konnen l deja ak 3 lòt sispèk ki nan kad asasina Jovenel la, Jodi a ki 14 fevriye 2023, arestasyon sa a fèt pandan se tan 4 sispèk kle yo te la jan n te konnen an yo te rive touye prezidan an. Selon jounal Miami Herald tou, Antonio Interago ki se pwopriyetè CTU Securite te rekipere mèsenè kolonbyen yo ki te fè pati 4 prezime asasen yo pou kwè li la anba kòd epi Antonio Interago tou nan men lajistis ki se pwopriyetè CTU a, ak Angel Pretel epi Ortiz, operatè CTU a, ki nan men Federal Academy. Genyen Walter ki se direktè Capital Leading Group, se 4 moun sa yo pou kwè li la k ap pije pèn yo e yo kòmanse pale tankou pipirit selon sa nou konprann. Nan mesye pou Joseph Lambert bagay yo pa bon ditou, nou aprann ansyen senatè a sou katriyèm operasyon l, men pou lenstan anyen poko mache, Yo fè konnen tou je Lanbè sou wout pou l pete e se sa n pral envite n tande nan enf. Kote m ap pale avè w la, sa poko anyen, kaka poul la pral pete talè konsa, yo lonmen non Dimitri Vorbe ak anpil lòt jounalis ki te manje lajan boujwa yo pou te konplote jan yo te fè l la pou touye Jovenel, rèl pete kay Marco, jwèt la gate, ameriken deside bay Jovenel jistis, Anpil moun pral sezi tande ki kantite nèg ki te gen men yo nan dram sa a e ki sa k pral fèt tou anndan peyi a. M ap kontan prezante n tout detay sa yo nan jounal la, bagay yo grav tankou aksan grav, Ayiti sanble pran yon lòt wout e bagay yo dejenere, Jovenel sou wout pou l jwenn jistis, Amerikèn kanpe dan di, jwèt la gate. Prezidan Jovenel Moïse pap jwenn jistis pa rapò avèk de moun ki lach lan sèvo yo. Prezidan Jovenel Moïse pap jwenn jistis pa rapò avèk de moun ki achte, ki panse batay la pap fèt. Prezidan Jovenel Moïse pap jwenn jistis paske ou menm lan sèvo w ou di non. Prezidan Jovenel Moïse pap jwenn jistis paske w se yon lach. Jodi a an 2023, mwen pa kwè ke pou nou konnen de moun ki asasinen yon prezidan e nou kanpe nap di entènasyonal pa pral ban nou jistis. Jistis se nou k pou chèche jistis nou. Jistis se nou ki pou pran de desizyon. Jodi a nou menm nap viv la entènasyonal la nan Kanada, moun kap viv Ozetazini e nap di bravo avèk chak grenn ayisyen ki kanpe dèyè batay sa jodi an sa w vle a se li pou w mande nou pa ka kanpe avèk on Ariel pandan ke nou konnen ke Ariel asasine yon prezidan mentnan fòk yo twouve yon fason pou yo rive sou Ariel fòk yo rive yon fason pou yo rive sou moun ki te konpoze lansanm ki asasine prezidan an 2023 mwen pa kwè ke ou menm si w son ayisyen wap aksepte pou wè ke Prezidan Jovenel Moïse pa jwenn jistis e ou adere aske ou menm lan sèvo w pou yo rantre ke l pap jwenn jistis e mwen nou garanti w lan boul figi nou nap gade sa ke nou menm nou pa janm espere a se li menm kap rive nan boul figi nou e nou garanti nou l paske se pa nou kap travay paske nou menm anpil lan nou menm Nou rete la, nap tande moun ap pale men nou pap poze des aksyon. E nou menm anndan ekip sa, gen moun kap poze des aksyon. Gen moun ki kanpe kap poze des aksyon. Pase nou pap aksepte pou yon prezidan an 2023 met nan nan figi nou la, yon moun ki asasine, yon chèf deta asasine nan figi nou pandan ke yo menm yap di nou se des egare, nou se des moun sòt pou nou ta wè Prezidan Jovenel Moïse. pou l pa ta jwenn jistis. E nou garanti w, ou menm jodi an, ki kwè lan tèt pa w, ke Prezidan Jovenel Moïse li mouri, l mouri nèt, nou di w manti. Al krache sa w di an, paske Prezidan Jovenel Moïse pa ka pa jwenn jistis, pa ka pa jwenn jistis, e se sa ke nou menm nou deside. Lap jwenn jistis. Fòk nou jwenn moun ki tiyel yo. E se gwo kou ki pase, se gwo mouvman k pase, men san pli tarde gen plizyè lòt dosye ke nou pral rantre ladanl medam mesye. Avan tou ann al pran yon ti kou distwa lakay nou. Ann al ann ale medam mesye. Il n'y a pas de quoi être fier de l'indépendance d'Haïti. Regardez-nous aujourd'hui, c'est une catastrophe. Gen de moun kap pale mete la. Jovenel Moïse, Prezidan Jovenel Moïse c'est un président comme toutes les autres présidents. Nou pa ka aksepte nenpòt moun rantre lakay nou vin asasine l. Si nou pa bloke sa jodi an, enben l ap toujou pase lan figi nou. Se pètèt sa ke nou di popilasyon ayisyèn lan, reveye nou. Ou ka rayi l antanke Ayisyen, ou ka rayi l, ou ka deteste l. Men nou wè, pandan 1 mwa kèlke jou, ki sa ke l te kanpe l t ap fè? Pandan, pandan 1 an kèlke mwa, ki sa ke l te kanpe l t ap fè? Li di, non, m p ap rete, sa fè twazan, epi li pale klè avèk nou, Sa fè twazan nèg yo mare m, sa fè twazan mwen menm mwen mare, y ap fè m fè de choz, y ap fè m nome de moun, y ap fè m plase de moun, sa fè twazan m pa kapab ankò, paske nou te vote m pou m vin batay pou nou. Li kanpe l di nou l, tande dènye pawòl li yo. Li kanpe l di nou l mèt nan l di nou li di l ap pito mouri ke l trayi nou kenbe sa nan tèt nou bann san kè li di l pito mouri ke l trayi nou m pap ret avèk lajan m mwen pap ret a madanm Dimitri Vorb ofri l 2 milyon dola chak mwa e menm bagay la wi yo fè avèk Mateli Mateli pa pran l ti sangwen sa l pa pran l ti Sina pa pran l e menm bagay yo ofri Mateli l. Mateli pran l. Tout sa yo ofri Mateli, Mateli pran tout wi. Aprè 3 mwa, 3 zan, Prezidan Jovenel Moise di m pa kab kenbe ankò. Pèp la m bezwen nou pou nou fè batay la. Nou te vote m pou m vin batay pou nou. Men nou menm se pa sa nou wè nou menm. Nou di pèp Ayisyen. Eske nou tande trè byen kisa kap pase la? Ti san Ayiti yo, nou garantiw yon sèl bagay, rete branche e gade. Nou pral rantre dirèkteman anndan nouvèl kap pase anndan peyi Dayiti lan moman. Yves Juste frèm kòmanw ye? Enfòmasyon ki domine aktyalite a, FBI arete 4 moun nan dosye asasina Jovenel Moïse la. 4 moun sa yo se 4 ameriken. Premye moun nan se Antonio Intriago ki se pwopriyetè CTU, konpayi sekirite ke yo mete men a fò dcpj a ki. te vin antre Ayiti avèk kolonbyen yo pou a pou touye Jovenel Moïse. Dezyèm moun ke yo arete a se Arcangel Pretel, yon sitwayen kolonbyen ameriken. Li menm, fòk nou di Busta, misye gen de gwo rapò avèk FBI paske misye se li menm ki konn bay FBI enfòmasyon de anpil peyi nan mond lan. Sa vle di ajan FBI yo. Lè yo te vin Ayiti a, yo konnen klè kon ke men kòman Jovenel Moïse te mouri, FDL patisipe nan touye Jovenel Moïse, enben jodi an, finalman, afc a li pete kote ke yo rive arete Angel Pretel ki se yon ajan FBI ki konn ap founi FBI kesyon, enben misye tou li patisipe nan lanmò Jovenel Moïse la. Waww. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a nou prale fwa sa a nan pwogram imanitè Payroll la kote ke Depatman Sekirite Enteryè Etazini fè konnen se sèlman Ayiti nan tout moun ki aplike nan pwogram Biden nan se Ayiti ki aplike mwens kote ke peyi Venezyela deja gen 78 pousan moun ki aplike pou yo. Peyi Kiba gen 85 pousan moun ki aplike pou yo. Peyi Nikaragwa gen 72 pousan moun ki aplike pou yo, kontrèman ak peyi Dayiti ki gen sèlman 23 pousan moun ki aplike pou yo. Joseph Lambert, Dosye Joseph Lambert Joseph Lambert ta dwe al fè yon sizyèm operasyon samdi k ap vini la a nan peyi Kiba, kote ke apre 5 operasyon ke Joseph Lambert fin fè nan zye l nan peyi Kiba, jiskaprezan zye Joseph Lambert poko ka retounen nan nòmalite l. E lè w met dwèt ou devan Joseph Lambert, lè w met 2 dwèt, li toujou wè 4, li wè 6 dwèt, sa vle di Senatè Lambert prèske pèdi zye l. Lead pral deja kouri la sou yon sizyèm operasyon. Deja, fanmi Joseph Lambert mande avèk kominote ayisyèn nan pou ede Senatè Lambert priye paske li pral fè yon sizyèm operasyon ke operasyon an sòti byen pou li. Mouvman politik Pwen Final plede an favè yon senbyoz ant lapolis ak lame dayiti. Senbyoz sa a li pral kapab pèmèt ke 2 enstitisyon sa yo pi pèfòman nan travay yo. Lòske lapolis la pral fè operasyon nan katye popilè yo, li dwe itilize de nèg ki nan lame a avèk de materyèl ki nan lame a. Paske lapolis la, li pa gen tandans al batay nan katye popilè avèk bandi. Lapolis la, son kò ki la pou mentyen dòd. Ebyen, se lame Dayiti. ki kapab omwen al fè entèvansyon nan katye popilè yo. Se pou oun nan rezon ki lakoz ke Mouvman Pwen Final mande avèk otorite yo nan peyi a pou fè yon maryaj ant lapolis avèk lame dayiti yon manyè pou wè kòman ke lè yal fè operasyon yo pou operasyon yo ka tonbe sou rezilta. Nap kontinye rete nan dosye lapolis. Malgre ke pa gen anpil polisye k ap bay sèvis nan peyi a, ebyen Depatman Enteryè Sekirite Etazini anonse ke parapò avèk pwogram Biden nan, gen oka nan polisye nou yo ki kapab kite peyi a, paske anpil polisye deja aplike pou pwogram Biden nan pou yo kapab kite peyi a, malgre ke lapolis la li pa gen anpil moun ladan l. Nou prale nan komin Akayè, kote ke gen yon dam nan Akayè ki pèdi lavi l jodi a anba plizyè kout manchèt nan mitan popilasyon Archelloise la. Fòk nou di w, dam sa pèdi lavi l, se pa rapò avèk ke moun nan zòn nan repwoche. Kòmkwa li se lougawou nan zòn nan. Nan sans sa a, abitan nan zòn nan ki brase manchèt yo sou dam nan rive omwen voye dam nan nan peyi san chapo. Plizyè dizèn militan politik manifeste nan lari Pòtoprens jodi madi 14 fevriye 2023 a. Ansanm militan politik sa yo fè konnen apre Li pap regle anyen nan tèt leta. Wo konsèy tranzisyon an ankò pral vin la, se pi mal. Nan sans sa, ansanm militan sa yo mande avè tout lòt militan nan kat kwen peyi a pou kòmanse retounen avèk flanbo mobilizasyon an yon manyè pou kapab rive dechouke pouvwa Ariel Henry an. Wala pdg Busta John, mwen finn ka tou antre nan kòmantè yo. Exactement, il juste. Mentnan gen anpil moun ki pat An nou ale nan dosye Joseph Lambert mentnan Joseph Lambert sa fè 5 fwa ou mansyone ke lal li pwal fè yon m te kapab di w yon bon an nou mete l kòm si se yon vye motè machin ki kraze epi yo pwal voye l nan reparasyon pase Joseph Lambert lè nou gade machwè Joseph Lambert epi Joseph Lambert nou gentan konstate ke se yon se yon vye machin ki fini mentnan ebyen yo ap eseye fèl reparasyon ou di sa pwal fè sizyèm reparasyon yap fè lan motè sa. Efektivman jan ke ou dil Langosta, Joseph Lambert aprè ke li te fin sibi yon atak pwograme devan palman an ebyen Joseph Lambert li menm li deja fè 5 operasyon nan zyel kote ke youn nan operasyon yo pa janm sanse pote fwi pou Joseph Lambert. Ebyen, samdi k ap vin la pral fè Joseph Lambert sizyèm operasyon nan zye l, kote ke fanmi Joseph Lambert deja mande avèk popilasyon ayisyèn nan, paske Lambert te travay pou Ayiti anpil, ebyen jodi a fanmi Lambert ap mande avèk chak grenn Ayisyen, keseswa Ayisyen k ap viv ann Ayiti ou di moun aletranje, pou priye pou Senatè Lanbè, paske l pral fè yon sizyèm operasyon nan zye l samdi, ke operasyon sa ta sòti benefik pou li. Ok. Fanmi li mande pou ke lapopilasyon ayisyèn priye pou li, men e pa Joseph Lambert ki te di pèp ayisyen an, Sa fè 25 an li tap travay pou pèp ameriken an, pou les américains, se pa fanmi li pat janm tande bagay sa yo? Se menm Joseph Lambert sa a ki te di li fè 25 an ap travay pou Etazini men pou otan li pa janm pote oken rezilta pou moun nan Sidès. Se menm vre flambè sa a ki fè plis pase 30 an nan kesyon politik peyi a, men pou otan li pa menm fè yon latrin kominal nan Jakmèl, se menm vre flambè sa a ki patisipe nan kesyon trafik dwòg anndan peyi a, se menm vre flambè sa a li menm ki sanksyone pa kominote entènasyonal la pou trafik zam anndan peyi a epi finansman gang. Ebyen se vre flambè sa a jodi an li menm ke fanmi l ap mande moun pou priye pou li paske zye l kapab pete, li deja sou 5 operasyon jiska prezan okenn siksè pa janm pote nan operasyon sa yo pou li, ebyen fanmi l oblije ouvri bra l bay popilasyon ayisyèn nan pou mande chak grenn kretyen anndan peyi a Pou priye pou Joseph Lambert pou wè kòman ke dyel kapab retounen nan nòmal bon sa sou konn priye priye pou Lambert paske je Lambert sanble pa bon menm. Mwen menm otomatikman u jis mwen garantiw sim tap priye mtap mande Bondye poul te pete tou 2 zyel paske moun sa yo se 2 moun ke pou nou ekskli konplètman anndan peyi dayiti se 2 moun ki sou yon direksyon nwa yon lis nwa konplètman se pa se fanmiy Joseph Lambert se menm san yo genyen pase menm fanmiy Joseph Lambert pou yo ta wè kote ke yo mete peyi sa Menm fanmi lan ta sipoze mande pou medsen an pou ta jis pete je Joseph Lambert yo fini avèk sa, lòt la k rete a si l ka wè ladan l ke l wè ladan l. Yves Juste, nou konnen ke mouvman lamò prezidan Jovenel Moïse se yon mouvman lamò kote ki òganize, kote ke yo te vle jis anlve lavi prezidan Jovenel Moïse e aprè sa pa gen anyen ankò ki ap pase anndan peyi a, yo. Anlve lavi yon chyen anndan peyi a. Men yp jis avek lamò prezidan Jovenel Moïse men neg yo pat janm panse ke ebyen gen de moun ki te kapab rive arete anndan peyi a kisaw panse? Se te Kamosa, neg yo fin planifye pou touye Jovenel Moïse 7 jiyè 2021. Men lè yo ap planifye a, yo pa t janm konnen si tèt dosye a te ka rive la. Nèg yo te gen nan tèt yo otomatikman yo fin touye Jovenel Moïse, sa pral kase fèy kouvri sa, menm jan tout lòt sitwayen mouri anndan peyi a. Yo panse otomatikman yo pral touye Jovenel Moïse, pèp la li menm li pral bat bravo lakontantman pou yo, kote ke pèp la pral adere avèk sa yo fè a. Yo panse ke yo pral touye Jovenel Moïse, sa pap janm pale nan laprès, sa pap janm pale nan medya sosyo yo. Ebyen jodi a, se byen konte, mal kalkile, paske nèg yo fin touye Jovenel Moïse, tankou jan bagay la di a, li tounen reyèlman vre yon zo pwason li kwoke nan gòj yo. Deja Bosta fòk nou di w, se 11 moun ke otorite amerikèn yo deja arete nan kad lanmò Jovenel Moise 7 jiyè pase la. Fòk nou di w klèman, jodi an, pa gen kesyon kafe fè yo kouvri sa, pa gen kesyon laprès pa pale de sa, pa gen kesyon pèp ayisyen pa pale de sa, jodi an, tout moun anndan peyi an ap tann yon yon sèl rezilta ankèt, se rezilta ankèt asasina Jovenel Moise la. Tankou n te toujou di l, depi o preyalab, si nan yon peyi, premye sitwayen peyi a li asasinen, Sistèm jidisyè la pa an mezi pou l bay rezilta nan asasina sa a, ebyen kèlkeswa moun ke yo asasinen anndan peyi a p ap janm gen okenn jistis ki atribye ak moun sa a. E m tou nou di l tou, yon moun kòm Jovenel Moïse ki se yon prezidan ke yo asasinen anndan yon peyi, otomatikman nenpòt prezidan ki vin la, menm gwoup oligak kowonpi an ap konplote pou touye l menm jan tou. Paske, y ap di klèman, yo te touye Jovenel Moïse, pa t gen okenn jistis ki fèt, nou ka touye sa tou, pa gen okenn jistis ki fèt. Ebyen, se pou youn nan rezon, jodi a, kòm Ariel Henry s on asasen li ye, kategorikman nou di s on asasen li ye, paske jodi a, li pa gen veleyite pou ede lajistis mennen ankèt sou lanmò prezidan an. Ebyen, jodi a, kèlkeswa moun ki moute la a, Kòm chèf leta, otomatikman ou pa enplike nan asasine prezidan an, de prè ou de lwen, premye dosye ou dwe antame nan sistèm jidisyè peyi a se jistis pou Jovenel Moïse paske si yon prezidan asasine konsa prezidan yo ka asasine w tou a nenpòt ki moman. Egzakteman. Iv, Prezantman nou ta vle bay pèp la yon repons pase gen plizyè moun pafwa k ap di Jovenel Moïse p ap janm jwenn jistis. Prezantman gen anpil senatè, depite ann Ayiti e jij ki prezantman p ap menm kapab prezante nan eleksyon ki le Kanada menm e lentènasyonal la menm gen tan sispandu kote ke yo p ap kapab reprezante yo lan eleksyon prezidansyèl ann Ayiti. Nou konnen ke yo te la deja. Mentnan. An nou fè yon ti rale pou pèp la Yves Juste. Eske sanksyon sa yo ki rantre an Ayiti an, se pa yon sanksyon ki rantre aprè lamò prezidan Jovenel Moïse pou sa k pase an Ayiti a? Eske se pa sa? Tout sanksyon ke kominote entènasyonal la bay avèk politisyen anndan peyi a, ou di mwens nèg nan sektè ekonomik, Se aprè lanmò Jovenel Moïse lan. Jovenel Moïse te toujou konn ap di sa, tout kote l parèt, l ap fè diskou. Li te toujou konn di gon gwoup oligak kowonpi ki omwen bare devlopman peyi a. E l te toujou ap di tou gon gwoup de politisyen tradisyonèl depi 30 an, depi 25 an ki nan politik peyi a. Se omwen ti zwazo k ap chante nan espas kay la. Ebyen jodi an, kominote entènasyonal la, ke Joseph Lambert te retounen al kache anndan vant manman l, al chache l, al mete l anba dlo kote l merite pou l ale a, ke Louis Latortue te retounen nan dènye bout nan Gonayiv la, al chache l, mete l anba dlo kote l dwe ye a, paske nèg sa yo fè peyi a anpil mal, nèg sa yo, yo patisipe nan mete peyi a nan nivo ke l ye jodi a. Kominote nasyonal, kominote entènasyonal, apre 7 fevriye, se pa responsablite politik yo sèlman n ap pran. N ap etabli sekirite nan peyi a de fason jeneral, sekirite piblik, kote ke bandi yo pral nan prizon, popilasyon an l ap flannen nan lari, sekirite sosyal, kote sa k pa konn jwenn yo, yo pral nan yon sitiyasyon ke Leta, ap aji pou yo jwenn sekirite jidisyè e pa jij de lekip ki pwale kounye a e byen se jij kap gade sa w fè e kelkeswa koulè w kap pran desizyon an fonksyon de sa w fè sekirite fonsyè pou tout moun nan peyi sa ka gen yon ale mye e sekirite ekonomik kote ke pou chodyè a rebrase nan sans sa. Mwen panse ke nap travay e nap rive men an atandan mobilizasyon an la rapousuiv ni nan latibonit ni nan nòdwès ni nan nò ni nòdès ni sant ni lwès ni sidès ni nip ni okay ni grandans e vle pa vle 7 fevriye 2021 Raboto an 93 mande sa kapitèn Casrasina Fils te kòman l te soti nan Raboto lè ke l te rantre èske chèf ki te voye l yo te kenbe l nan an 2002 moun ki te desann Raboto èske chèf ki te voye yo yo te kanpe dèyè yo nan yo te lage yo pou kont yo e yo te retwouve devan tribinal. Jodi a, n ap di yo fè anpil atansyon. Nan lapolis la, li ekri, pa janm egzekite yon lòd manifèsteman ilegal. Li lè li tan pou polisye yo resezi yo e mete yo a popilasyon an, mache avèk popilasyon an avèk fizi yo, mete flè nan fizi yo, mache a popilasyon an pou fè respekte dat 7 fevriye 2021. Se konsa, n ap pote e komite mobilizasyon. Sektè demokratik la, tout òganizasyon ki la a pote solidarite yo a moun Raboto, a moun Gonayiv ki pral kontinye mobilizasyon an e ki pral anplifye mobilizasyon an. An janvye 2020, Jovenel Moïse, yè, nan yon pale ke l t ap fè, li di li te konstate kidnaping lan. Nou an janvye 2021, apre ennan, Sa vle di ke Jovenel Moïse jan nou te di a, ou enkapab, ou enkonpetan, ou enpuisan, ou iresponsab. Jodi a, ou lanse mesaj pandan 10 fwa a CSPN, a chèf polis, a gouvènman an, ou di yo, se pou yo rezoud kesyon kidnaping nan. Ou konnen yo pat kapab. Yo pa fèl e ou menm ou kenbe kidnapping deta sa menm ti moun ki sot lekol kap mobilize yo di son kidnapping deta donk sa vle di ke jodia lè 7 fevriye pwal rive gen 2 i kap ajoute se ilegal ilejitim donk 7 fevriye 7 fevriye 7 fevriye lè a rive. Men opozisyon ki la a se yon opozisyon ki responsab. E se poutèt sa, anpil rankont ap fèt. N ap avanse. Gen de lè, se pa tout bagay nou dakò, men n ap avanse pou nou jwenn yon pwopozisyon ki reflete revandikasyon militan yo, ki reflete revandikasyon pèp yo. E n ap avanse pou nan semèn sa a, nou fin konkli.